Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 12 avril 2023 12 avril 2023 nan kòmanse enfòmasyon yo pa dosye ki konsène departement de l'artibonit bandi savyen mete dife nan sou komisarya ti rivyè a nou konnen sou komisarya sa a Li te abandone. Lapolis te ladan li, men par le fait ke nèg yo pote boure, lapolis pat kapab reziste. Ebyen, lapolis kite sou komisarya sa. Ebyen, dans la soirée d'hier, nèg yo mete du feu nan sou komisarya sila. Ki sa k fè nèg yo pase a l'action? Fò m di nou ke nou rive nan yon moman nan departeman sila, se lapolis k ap mete barikad pou bandi. Gon foto mwen jwenn kote ke lapolis ap mete pil tè nan lari an, yon mannyè pou bandi pa kapab jwenn espas pou yo franchi. Li te minwi 24 di maten, pandan bandi ak gwo zam mete dife nan komisarya Ti Rivyè Latibonit lan. Bagay la vrèman tris. Sa a pa kapab kanpe kwaze bra pou gade l. Paske yon komisarya ki nan zòn, bandi fè lapolis kite zòn nan, e kounya la bandi ap fè lalwa Nan zòn sila, yo mete dife nan komisarya. Fò m di nou byen, nan departeman sila, gang ki plis reprezante yon danje pou lapopilasyon, pou tout moun, se nèg Gran Grif yo. Apre sa, se kokorat san ras. Men nèg Gran Grif yo, se yo menm ki plis mechan. Tout avanyè nèg yo ap fè kidnaping, mesye. Nèg yo soti nan lari an la, gen yon sitwayen nèg yo touye, mesye. On Djed. Tout moun ap poze kesyon, poukisa? Nèg yo touye sitwayen sa a paske misye son nèg, m kwè l gon kouzen nan non l wi. Misye son nèg ki pa janm nan kontak moun mesye. Ebyen nèg yo parèt, yo fann tèt sitwayen an. Sa li atò? Nèg yo tèlman konprann yo chèf, yo gen bagay nan men yo, yo pa pè moun. Epi sa w tande a la a, nèg yo ap kraze brize. Non sitwayen an se Blada Kouzen. Se bandi Savyen yo ki touye Jenn gason sa Senmak, nan kafou pèy, se te avanyè, 4 è aprè midi. Ebyen, sa se youn nan bagay m ta kapab di ki soulve endinyasyon anpil moun k ap viv nan zòn nan. Aprè nèg yo fin fè aksyon sila, yè gen yon videyo ki parèt trè viral sou rezo sosyo, kote nèg sa yo ap kontwole lajan e nèg yo pral fè pewòl. Ban m kite nou gade ti videyo a avan. Oh ti mesye sa kap fèt? Oze! Jodi lendi eee Jodi madi Jodi a konbyen? Onz Jodi a e onz Avril Aaa ou konnen apre n fin danse rara ou konnen ti sa n te gen nan men yo n gentan fin boule yo Wè sa m di w? E jodi a e jou m fè feryèl pou sòlda yo Maten an m leve la e jeneral Likson ki rele m Li di, Kòmandan Lamò, vin pran lajan pou bay sòlda yo, peye sòlda yo. E, mesye, tout lajan sa, sa n pral fè avè nèg yo la, mesye? Gade nèg yo fou non, mesye. Yon jeneral ban yon jwèt. Yo, ti mepri, ban m doudou sa, tande men. Wè lè w gen sòlda dèyè do w. Jeneral Nixon ba yon jwèt men, wè sa m di w jodi a e peryòl li ye. Al fè peryòl bay moun yo, bay sòlda yo. Eyo lemondantye, ti videyo sa m ap voye l lage ba nou moutre. Aktyèlman tout moun ap wè kote m ye la, e nan lakou Jeneral Nixon. Jodi a la l rele m li ban m lajan m fè peryòl bay sòlda yo. Ti mepri a non se goumen, ou konnen, fò n bay nèg yo kòb pou yo manje, pou yo byen bwè, pou yo ka gen kouray. Sa vle di nèg sa pa gen lòt bagay ke li ta kapab fè ke bandi. Men, ke bandi a tou, nèg sa pa ta dwe viv 2 jou an plis. Paske yon nèg ki sòt konsa, ki sa nèg la pral reflechi pou l di ke l ap kraze zòn? Kòman yon nèg konsa pral reflechi pou l di ke l ap bay moun bò lakay li yon souf? Nèg sa te kondwa pa menm reflechi. Poul touye manmanl poul touye papal non. Paske moun sòt la son moun ki danje anpil. E konsa tou moun ki entelektyèl la l danje anpil tou. Se de ekstrèm. Konprann byen sa map di nou an. Sak sòt la son ekstrèm. Sak entelektyèl la son ekstrèm. lòt ekstrèm. Paske wap wè anpil nèg ki konn li ki gen zam nan men yo, nèg sa yo se yo menm kap kraze brize nan sosyete an. Se yo menm kap pran pòz yap fè revolisyon e poutan se zafè pa yo yap regle. Se poum di nou ke m fin gade videyo sa a, m santi son orè, gade pou wè, gade mòd moun kap anmède yon sosyete, kap mete yon sosyete tèt anba sa li atò, otorite yo ki pa vle pran responsabilite yo. Otorite yo banm di nou yon bagay, gen yon pawòl ki tap sikile nan depatman latibonit. M pa kwè kòmsi pou nou bay nèg sa yo rezon tout tan gen tan. M pa kwè modèl moun sa yo m ap gade la a pou yo ta gen mèt. A ben wi. M pa ta swete ke yo gen mèt paske lè n te voye polisye sa yo nan Latibonit, m kwè anpil nan yo di yo resevwa lòd pou yo pwoteje gang sal sa yo. Men, m pa kwè nou ta kapab gen yon peyi se konsa pou n ta chwazi fè l. E polisye yo? M ap mande nou pou n chanje atitid. Yo voye nou pwoteje bandi, bay bandi bwa kale. Fè menm jan ak ti makak. Ti makak tèlman manje polisye, ebyen jounen jodi a la yo met bagay nan men ti makak. Ti makak gen nenpòt 13 mò anlè a nan men l. Paske yè m ap gade yon videyo kote ke. Nèg yo ap pran kadav mete anndan cha. E m kwè videyo sa depi lè repons lapolis bay ti makak la. E ti makak an danje. Ti makak parèt vilnerab. Sa vle di si nèg yo ap bay ti makak bon jan operasyon konsa, ti makak pap gen lòt chwa ke al nan baz. Ou konprann? Donk, m vle ke lapolis li menm li chanje atitid nan kad. batay sila. M ap kite nou avèk yon dam. Dam sa se mèt bato Pòdepè a ki fache akòz Leta vann bato Miss Lili a. Li t ap reponn kesyon Roudy Sanon, Radyo Ibo. Konbyen kòb ou achte bato a? M achte l pou 140 mil dola. Ou peye kach oubyen tanzantan ou bay kòb la? Mwen peyel sou e kadem. Juska prezan m gen record lan la. Ou peye sou? Sou akawont mwen. Uhmm. Sa pap deranje w si m mande w ou menm avèk mari w ki jan de travay nou fè? Mari m se yon teknisyen. Mari m se yon esti enjenyè an teknisyen. Ke lap travay sou sa ozetazini? wi. Depi kilè mariw kite lapolis la? Marim kite lapolis an 2002. Ah l kitel ok sa fè lontan kanmenm men sa gentan fè 21 ans non sa gentan fè 19 ans 2002 2023 sa fè 19 ans non sa map di la li fè 21 ans. Non gen ou gen kèk ou gen kèk bagay ou voye ban mwen men kounya la bagay prèt non an konn son bagay ki fasil ou kwè nap moutrem tout bagay se pou yo ye epoutan se pa vre son prèt non liye. Bon kounya si gon prèt non kounya la yap yap moun ki te mèt li a oubyen moun ki prèt non an lap potel vini. Men ou men ou konn sak fè gen gen bagay mwen avanw nou paka pale kòm bagay 2015 mwen ba ou yo ou inyore yo te totalman ou pa rekonèt bagay sa kounya la li vin fè ke gen bagay mvin paka di Non, ou konn kisam vle nan radio la, mwen ta vle yon lòt moun port de paix ankò. Paske se vil la, paske se non vil la ki an je. M ta renmen yon lòt moun port de paix kap tande emisyon lan rele pou temwanye pou di non ke Joverlein Moïse pa janm al sou waf la e ni m pa rekonèt Joverlein Moïse ni Joverlein Moïse pa janm konn al sou waf la paske se detwi yap detwi e e e Wo m pa ka, m pa ka tande mo sa. Son on mo, mo yap detwi an m pa ka tande l. Bon kisa m gen avèk Jovelè mwen menm pou m ta detwi l pa egzanp mwen menm. Sa vle di paske M son moun ki pa janm egri de moun ki pa janm gen relasyon ak moun ki nan. Yo pran nou kòm moun andeyò. Paske se moun fòdepèmye m pa sipoze gen bato, se moun lòt kote, se moun ki, se moun, se moun kòman dirè, se moun pòtoprens oubyen moun gonayiv kote madam nan soti a se moun sa paske li te premyè dam se li ki ta sipoze gen bato. Men pi fò bato, pi fò bato ki gen yo se pou moun, se pou moun ki soti nan nan grande ville pwovens yo mwen yo ye m pa, m pa wè se pou moun pòtoprens yo ye non. Mwen kwè nan lekòl, nou kwè nan lekòl, nou kwè nan edikasyon, m pa ka travay. Non, kwè pou sa, m konplimante w. Mwen menm m ap tande w yè e m ap tande w kounye la, ou sipè entelijant. Mesye Roudy, Ou sipè entelijant, sa vre e chapo ba. Mesye Roudy, Mesye Roudy, mwen kapab travay de konsè avèk madan Michel Martelly, men m pa ka travay pou madan Michel Martelly. Ok. Mwen te, mwen. Avèk konesans pa m, mwen ka itil peyi a. nan travay de konsa nan kenpòt moun nan peyi a. Si w gen yon mesaj w ap voye pou dcpj, pou lapolis, kisa l ap ye? Si m gen yon mesaj ke m ap voye pou dcpj, dcpj se yon enstitisyon ki vrèman enpòtan pou larepiblik. M pa vle dcpj ap pran enfòmasyon nan men moun, nan men sous ki fyab, jan ke yo di l la. Paske yon moun ka bezwen detwi ou, li ka jalou kontre ou men li ba l kenpòt enfòmasyon ke l vle. Men banm di w yon bagay. Mwen genyen. Fò ti, banm, banm. Mesye ou di ou mande m yon bagay, banm fini pou m pa fè difili de m nan Ok, ok, silteplè, mèsi. ok, ou mèt ale. Mwen genyen yon ajan FBI ki sou, ki te sou dosye an. E mwen gen Homeland Security ki te sou dosye a. M kapab pataje kat sa yo avèk dcpj. Pa pran pawòl nan bouch mwen non. Paske mwen menm son dwa m genyen pou m defann mwen. Wi. Dcpj kapab ale nan sous la. Pou l al mennen envestigasyon kote fè a. Paske mesye Olex se an pèsòn mesye Sanon Olex te vin sou bato a vin pote machandiz li sou pò a. An pèsòn. Ou di moun sa li abite Taba? E li idantifye l. Wi wi. E li idantifye l. Mwen bay nimewo idantifikasyon. Se pa yon moun, li pa nan mawon li menm? M pa konnen. Paske non l pa janm, yo pa janm endekse non l, l ap fè tout aktivite l, li pa t ap ka janm nan mawon. Li pa t ka janm nan mawon. E li te idantifye l avèk, avèk nimewo paspò l ki 65 19 24 0 59. Dcpj ka tcheke o atravè imigrasyon pou yo konnen èske imigrasyon OLEX pa t antre nan moman sa a pandan ke bato a t ap debake a. Mwen bay nimewo lisans li ankò ki se S 650 640 640. 67 377 tirè zewo yo ka verifye sa pou la repiblik mwen vle dcpj kesyone mesye Brice Mithil m mande eske l pat rele m nan te eske li pat voye telefòn li pou m rele l nan telefòn mwen vle mesye mwen vle dcpj kesyone Non. Pase pa bliye pa bliye ou menm yo wè w lòt jan bato w gentan sezi bato w vann ou pa gen ou pa gen kras pou seye pou pesonn. Mesye Roody, sa yo sa k ap di la yo toujou se moun k ap di. Jiska prezan yo poko janm moutre avoka m mande papye kote vant lan te fè yo poko janm moutre avoka l non. Papye kote vant bato a te fèt la? Non yo poko montrel non. Li ka yon sekrè pou avoka a. Jou yo te mete ke yo tap fè oksyon nan avoka ale sou plas avek jij de pè pa gen oksyon ki fè non. Bon konnya li gentan li gentan vann la api son moun pa telefòn li vann epi ou pa m'en li de tout fason li vann paske moun nan di m'en kòb la brh yo depanse kòb la nan trezò piblik si ou genyen pwosè a yap remèt ou yap remèt ou kòb la. Si w pa genyen l tou, kòb la pral nan trezò piblik. Jan l ye la a. Y ap sèvi avè l. Sa vle di, ou vle di se mwen k aprann ou sa a? Sa vle di se konsa, se konsa, se konsa yon peyi sèvi? Bon gen jij, bon w di gon jijman ki an kou epi yo gentan vann. Mwen menm, mwen te poze kesyon sa a tou. Yo prese. M te poze kesyon sa a tou. M Yo te di, kèt, prese. si lajistis poko Yo prese. pwononse l, Yo ki, bezwen, yo ki bezwen jan nou fè vann bato moun nan? M te poze kesyon sa. Alò, e leta k vann bato a? Leta k vann bato a? E, e, se yon pati lan Konal ki vann bato a. Yo te ban m non, yo te ban m non. Se yon pati anndan Konal, li gen yon non wi. A, ou konnen m kòmanse granmoun, mwen bliye non an. Men se yon pati anndan Konal ki vann bato a. Bon, alò. Ou, pati, pati pa. Gon mèt ki di m se paske jisteman bato a se yon son byen perisab donk yo oblije vann li paske si l rete nan dlo an nan dlo sale an se kraze l ap kraze donk yo oblije yo oblije vann li alò se mèt avoka ki di alò lè m te pale de refere lè m te pale de refere ki pwovizwa la se eksplikasyon sa a mèt avoka a ban m. Madam, avoka ki di sa a, avèk tout respè ke m gen pou avoka, kòm kwa lonmen non avoka a, si se vre l fè dwa, avoka a li menm m pa kwè, m pa konn ki kote l fè dwa a. Paske m konnen dwa toujou entènasyonal, petèt ka genyen kèk, m va di sa ka gen yon kote ke gen yon lwa ki respekte nan tèl enstitisyon, chak, men m panse ke si w di Kò Dideli a li perisab, Kò Didelye a li menm pou kont pa l, li gen lè pou l enspekte, li gen li gen li genyen tout e e kòman m ka di patikilarite e e dwa Kò Didelye an. M kwè w ka konnen kòman Kò Didelye sa sipoze kilè Kò Didelye sa sipoze vann. Non ou poko janm di peyi a sa plis pitil te zo non. Mesye, mwen de 6 mwa on Kò Didelye gentan perisab? Non men men jijman an poko janm fèt ou pa ou pa konnen jijman an Ayiti ou ye wi. Jijman an ka pran 5 an 6 an l poko janm fèt. Bri smith sil konnen kisa l te kisa l te Non li non men mwen mwen menm kap pale avèw la pa konnen moun kap tande radyo a la yo pa konnen si w te ka di li li tap bon li tap bon pou radyo a li tap bon pou oditè mwen yo. Mesye Roody mesye Roody mwen pat pale avèk li sa fè m pat pale avèk li se paske m te konprann jwèt la m pat rantre nan jwèt sa e se poutèt sa k fè l t al lakay mwen tou ok a nevè diswa avèk 25 moun kagoule. Mesye ou di ou fè moun Nòdwès konnen kiyès moun moun yo te ye paske m pat konnen mwen menm pèsonèlman ki te mèt kay lan. Non e polisye yo ye. Brice Pitil pa banm di w, Brice Pitil pa zenglendo. Se yon moun ki chèf yon depatman. Li chèf depatemantal yon zòn. Li pa ta ka, li pa ta ka debake avèk moun nan kagoul ke ou pa konnen. Si silman li menm tou, li ta gen kagoul wè wap ka idantifye l. Otomatikman ke ou ka idantifye l li menm. Tout sa lòt 25 moun li te gen avè l yo fè se tap sou kont li. Se menm polisye sa ki t al rale baton an, polisye ki te a yo, ki te mete djin avèk chemiz polisye, ki te gen Kaptenn Fritzner nan yo, ki te gen Jimmy ensi koni nan yo, e ki t al rale bato a. Se menm moun sa yo, se polisye moun sa yo ye tou. Bon, ou deyò, ou pa, mwen menm, gade, m pa nan voye pwen. Ou deyò, ou deyò, ou pa nan peyi a, ou lib de pale. Si w pa, e, e miko m nan alèz pou pale. M ba w miko pou pale, mwen se pwen w ap voye. Mwen menm m pa nan pwen. Mwen pale pou pale, mesye Roudy. Enben non, m ap voye pwen. Pandan w di w ap pale, wè la, m ap voye pwen. yon rapò sou dosye an, mwen bay tout prèv ke m gen, m voye tout ba li, m voye kat mesye Homeland Security ki te sou dosye yo isi, yo youn pa reyaji. Mwen voye bay lòt òganizasyon ankò, pèsòn moun pa reyaji. Mwen rele dcpj pou kont pa m, pèsòn moun pa reyaji. Lè ou te rele dcpj avèk kiyès ou te pale? Bon men bon men pwoblèm. Mwen rele dcpj, ajan ki pran moun ki pran m dcpj yo pa vle idantifye yo. Yo di yo pa gen dwa idantifye yo se pou m di ki pwoblèm ke m gen men yo pa ka idantifye yo. Bon yo yo gentan pa ka idantifye yo vrèman? M pa konn règleman yo. Ok ou konn ou wè sa k pase? Ou pa ou pa ka nan yon enstitisyon piblik pou m rele pou di ou pa ka idantifye w. Sa vle di paske ou konnen gen yon bagay magouy k ap regle. Mwen m depi ou rele lakay mwen nan telefòn premye bagay mwen di mwen di mwen salye w mwen di mwen se tèl moun. Ou m poze moun non kesyon mande avèk kiyès moun wap pale moun an sipoze idantifye li. E lè w te rele ou di yo sa kisa yo di w yo menm? M yo di bon mande bon m te mande nimewo telefòn baf yo di m yo pa konn nimewo telefòn baf. Yo pa vle baw enfòmasyon. Oh bon pou yo gon rezon pou sa. Bon mwen menm pèsonèlman lè m te tande bri smitil te bay e dwàn yon plak M tande lap fè yon plak, li bay fon plak chak jou m mete m abiye mal sou waf paske m panse se pou konpayi an l tap vin pote plak lan li pa bonè an li pa rive bay dwat. Plak sa e t on blòf tou bay madanm nan, madanm nan e t on blòfèz li te. S on plak blòf li te. M panse se nou l tap bay li. Non, plak la e t on blòf. Paske madanm nan pa gen okenn bon travay li tap fè nan dwàn nan vre. S on brasèz. M te kontan pale ansanm avè w wi. Mwen te kontan pale ansanm avèw tou Mesye Roody e mwen te kontan pale avèk. M espere nou pap fache. Non pa ditou, m pa ka fache. Bon se limyè m bezwen nan dosye pou m fache Mesye Roody. Si m tap fache pou jan w te gentan di m jan w te pale de dosye an e bagay se Michel Madan Michel Martelly e w pale avèk konfidans pou w di se pou Michel Michel Martelly te m pa tap janm kanpe pou m te pale m pa tap janm pran telefòn ou e se mwen k rele w. e pa, e pa, e pa, se mwen ki chèche rele w e m bay plizyè moun chèche nimewo telefòn ou pou rele. M te felisite w, m te felisite w pou, m te felisite w pou konpòtman w, fò w di, fò w di sa tou. Mwen bezwen konkou tout moun nan peyi a. Fò w di m te felisite w pou konpòtman w. Ni moun ki gen mikwo, ni moun ki genyen yon, yon, yon responsablite nan leta, ni moun ki gen yon responsablite moun k ap defann dwa moun, mwen bezwen konkou nan dosye a paske mwen konnen ni mwen menm, ni mari m. Nou pa gen anyen arevwa avèk dosye a ni de lwen ni de Men prè. banm di w bagay anvan n ale nèt anvan n ale men si w rete m ka m ka konprann ke mari w pa ka vini men ou menm si w ret de lwen w ap mennen bagay yo li p ap mache pou kisa w pa vini. Bon Mexico pa gen anyen ki fèt de lwen paske tout tout peyi gen sa k rele koneksyon Dayè si w pa sitwayèn amerikèn ou ye ou gen pwoteksyon anbasad ameriken sa vle di donk ou kapab vin la vin egla fò ou menm. Mwen gon kabinè davoka e Port-de-Paix, se mèt Dumel et Lines. Sa vle di ke si yo bezwen nou, yo ka, yo gen fason pou yo fè sa. Gon mo, gon fason de fè. Ok. Men m pa dakò, mwen sot di se moun nan pwovens la, m pa dakò non, paske ou son fanm ki trè eklere. Non, yo, yo, yo ga, se konsa yo te trete nou k fè yo, yo, yo fè dosye a jan w wè yo fè l la. Non, ou trè eklere. Moun pa ka, moun pa ka trete ou nenpòt ki jan. M panse. Se mwen k panse sa. Sa fè m anpil plezi ke m te pale ansanm avè ou. Pa genyen pwoblèm. Mwen gen telefòn ou, ou gen telefòn mwen. Si gen bagay nouvo ou genyen ke ou bezwen pataje avè m, m pa gen oken pwoblèm. M rete trè ouvè avè ou. San pwoblèm epi pa gen rankin. Pase mwen menm m ap fè djòb mwen. Se djòb mwen m ap fè wi. M jwenn enfòmasyon m pataje avèk gran piblik mwen an. Men m pa, m pa genyen, m pa konnen w, m pa gen anyen de pèsonèl avè w, ni ou menm ni mari w. Men kòm etan done se bato nou ki te enplike lan pote zam an Ayiti, pote bal, bagay sa yo ou wè ki dega lap fè sou peyi a? Mesye Roudy, bon m eskize avan m ale m genyen sa m gen pwen sa pou m fè. Eske lè yon moun gen yon biznis ou pa genyen yon yon pwoteksyon oubyen ou pa genyen yon yon regliman yon reglan yon reg kòman m ka di sa yon yon regilasyon Ou byen ou pa gen yon Non non pa pou pwoteje non Yon fason de fè Sa vle di lè w gen yon biznis kijan pou kòman pou jere biznis lan Men ou konn sa k rive Men sa k rive wi Èske mwen menm mwen ka di Banm sou Ou konn deki sa w viktim Si w inosant Daprè ou menm si w inosant nan dosye a Men men sa k rive Bagay la tèlman te yon paswa tou Tankou m ta di w la Sa k vin rive se parapò a kantite zam Ou konnen gen 900 mil zam ilegal an Ayiti 900 mil Li te 150 mil de 5 an la li pase a 900 mil. Sa vle di donk bagay la vin rive yon kote kote ke yo kòmanse ap kenbe bagay. Alòske avan yo pat janm kenbe anyen. Lè yo kenbe yo pa jwenn mèt, yo pa sezi anyen, bagay yo byen pase. Kon la se de ou kapab viktim de sa tou. Bagay la vin tèlman pran yon pwopòsyon la kankou m ta di w la. Ou wè ayisyen, depi yo di ayisyen bandi, yo di zam, yo di bal, yo pa bezwen konnen. Paske moun yo tèlman ap sibi kidnapin la, yo tèlman ap asasinen fanmi yo. Moun yo vin ensansib ak tout moun ki enplike lan bagay sa. Se sa k vin rive tou wi. Sa di lopinyon piblik pa jwe pou ou. Menm lè ke, menm lè ke, kite m di w Mario ta inosan, ke bato nou an nou pa konn sa k te ladan l vre, men lopinyon pa jwe pou ou. Paske Ayisyen rive yon kote yo bouke avèk bagay zam a bal sa. Paske se yo k ap mouri. opinyon piblik pa jwe pou nou, se paske mesye yo ki t ap fè mouvman sa a, se mesye ki te gen kòb nan men yo. Yo enjekte yon pakèt kòb. E aktyèlman la a. Nan ki bagay? Komès la kanpe. Nan ki bagay yo enjekte kòb la? Bon Mexico, komès la pa ka fè ankò mesye, ou di komès la kanpe. Piske se Marin ki te fè yo dekouvri katouch yo, biznis lan kanpe pou yo menm kounye a Ozetazini. Paske yo konnen kenpòt lè yo rankontre yon bagay konsa nan yon bato. Ou bay kiyès moun ki te voye la moun nan ap peye on amann de on milyon dola plis lap pran plis ke 20 tan prizon yo panse se paske nou te nou te fè de fè yo dekouvri katouch sa yo se sak fè ki fè ke yo yo fè sa ou wè yo fè a yap yap pini nou paske nou fè yo dekouvri katouch la. Kiyès ki fè kiyès ou esime ki fè kap fè kap fòme chèsi sa lapolis oubyen moun moun sa yo. Bon, jiska prezan, se moun yo k ap fè l la. Jiska prezan poko gen yon jij ki di ke nou gen anyen a revwa avèk sa. Ok. Jiska prezan. M ka di se Konal. Pase pase m wè Konal kounye a odesi de la jistis. Non, Konal pa odesi de la jistis. Pase pa gen yon jij ki ba yo, pa gen yon jij ki sòti avèk anyen. E si yo te konnen ke se nou menm ki te nou te enplike ladan, Jòj Rasin pa ta mande pou m achte l ankò. Jòj Rasin, se Konal ki ba l vann pou li? Wi wi, poukisa l mande pou mèt bato a retounen reachte l ankò? Ou vle m pase son Jòj Rasin nan? Wi wi, ou kapab pase l. Lè m fin pale avè w, m ap pase l. Owe, e, e, sa vle, si m gon biznis, poukisa moun ki vin pote biznis, ki te ban m pote machandiz la, mwen gen papye siyen kote l, kote yo siyen non l, li pote machandiz la. Gen, li gen, sou waf la menm gen, li rantre sou waf la. Mwen gen nime, mwen gen plak machin ke pè, mwen gen venn ki te vin pote la. Pou ki rezon yo pa janm chèche jwenn moun sa a ki motè sa k rive la a? Se ou menm, se ou k pou mande sa, se ou. Epi yo jis retire bato a pou bato a, pou nou pa fè biznis ankò. Sa di nou menm nou pa gen dwa a biznis. Sa ke m kont totalman. Tout moun gen dwa a biznis, depi ou fè biznis ou legal. Wi ok kisa m pa fè legal kisa lwa pa m nan di lè yon moun vin pote yon machandiz pou mwen mwen sipoze bay yon resi yon bill of lading pou li vin dedwane pou li vin pran machandiz li pote nan destinasyon an e se sa ke mwen fè lè m rive kisa ke m fè mwen voye yon manifest bay ladwann. Lalann banm yon otorizasyon. Si Lalann te konnen li pat sipoze enspekte, li pa ta voye enspektè sou waf la. Gen enspektè dwan, gen enspektè, genyen APN, gen menm 2 ou 3. Genyen gen sèvis karantèn, gen tout, tout sèvis yo nèt ki konsène yo toujou sou waf pou ap enspekte sa kap rantre nan peyi an. Men ki nan ki sa nou vyole etanke mèt bato an? Ki lwa nou vyole? Bon, m pa yon mèt lalwa, m pa ka di w anyen. Sa se, se, Non se. men, bon Mexico, ou wè sa k rive a mesye ou di an nan peyi Dayiti, yon moun poko viktim, di w poko viktim e pa di w pap viktim. Wi, sa m dakò avè w. Si mwen menm avèk mari m, si mwen menm avèk mari m ka viktim nan peyi Dayiti, pa gen pèsonn moun ki pa ka viktim. Ou poko viktim. Non m pa, mwen menm, oh bon, m pa anyen ditou mwen menm. M pa, mwen menm se yon vye poul mwen ye, m pa anyen menm mwen menm. M pa gen, m pa gen, m pa gen paspò ameriken, m pa viv Ozetazini, m pa gen, se la an Ayiti m ye. M se yon vye poul mwen menm. M se yon vye poul yo pa bezwen. Yon vye poul mouri yo pa bezwen. M pa, m pa ka di m pap viktim. Kenpòt moun ka viktim. Wi, depi, depi, non, non, moun ki an Ayiti a pi ekspoze, ou konn sa trè byen.